Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le mardi 28 mars 2023 nou pote anpil enfòmasyon pou ou nan kad emisyon sila nou prale nan okay bandi anvayi vil sila depi kèk jou ba wè depi kèk jou la okay nan yon sitiyasyon vrèman difisil paske bandi ap fè la lwa nan vil sila genyen yon komèsan ki rele loni 30 ius, li asasinen nan aprè midi dimanch 26 mars 2023 a, se nan vil Okay. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nan twazyèm vil peyi a, komèsan sila nèg yo touye l devan lakay li nan Charpantye, endividi ame ki yo menm t ap swiv viktim nan depi mache piblik nan vil la. Jedi 23 mars, òm dafè Tate Murat asasinen nan menm vil sa, devan magazen li nan Lafama, tou pre kafou 4 chemen. Zak sa yo montre a klè ke ensekirite an ap vale tèren o nivo de vil Okay. Kisa otorite yo deside fè paske nou konnen lotbo a la genyen le komisè Richemond ebyen li menm ki pa jwe ansanm avèk bandi men bandi yo menm ebyen yo pase kanmenm yo fè lòbèy. Bon euh la bagay yo vrèman rèd paske moun nan vil okay pat abitye ak jan de krim sa yo e kounya krim sa yo kòmanse fèt. Bon fwa pase a se te chen nèg yo tap touye jounen jodi a nèg yo antre nan lojik touye moun. Touye moun nan nou pa kapab kwaze bra pou nou gade sa ebyen la eske komisè Richemond pa ka fè apèl avèk kòlèg li nan nip ki se Komisè Muscadin paske nou konnen depi Muscadin yon kote l ap mete lòd. Eske bandi sa yo, yo sòti nan Grandans pou yo vin fè lòbèy nan Okay? Oubyen se Okay yo ye oubyen yo sòti nan lòt depatman? Non, m pa kwè y ap sòti nan lòt depatman paske gen yon moun la ki rele Muscadin donk yo pa kapab travèse Nip lan pou y al fè dezòd nan Okay. De tout manyè, fòk nou di ke ebyen Okay nan gwo difikilte. Okay nan tèt chaje. Antretan, genyen direktè departemantal du Sud ki rankontre chèf pakè Okay la nan lide pou kapab degaje yon sinèji antre lapolis nan Sud ak pakè jiridiksyon an yon mannyè pou kapab lite kont zak banditism nan depatman sila. Direktè departemantal. Polis lan, komisè divizyonè Daniel Compère, li fè yon rankont avèk komisè gouvènman Okay la, Ronald Richemond, lendi 27 mas 2023 nan lokal pakè a. Li te akonpanye ak 2 manm kabinè li. Nan kad rankont sila, komisè divizyonè Daniel Compère, li mete anfaz sou strateji ki kapab pèmèt yo mete an plas e pou. retabli lòd nan Sid la. Nan kad reyinyon sila, direktè departemantal la lanse yon mizangad kont tout endividi ame k ap chache nui lapè piblik. Si w gen zam ilegal nan men w, depoze l pou w pa repoze. Sa se modòd la, se sa komisè la li menm li fè konnen pandan li pwofite pou envite popilasyon an pou kontinye Ebyen pataje enfòmasyon, kolabore ansanm avèk lapolis pou kapab rive mate bandi kap bay pwoblèm nan vil sila. Antretan toujou sa ki konsène lapolis gen yon veyikil yo vòlè an Repiblik Dominikèn rekipere pa Polifron nan Sen Michèl de Latalay. Veyikil mak Tucson koulè nwa, imatrikile G 47 94 81 plak Dominikèn Yo vòlè li nan peyi sila a depi mwa fevriye, rekipere par la polis fwontalyè terrestre Polifwon nan nò-ès peyi a dimanch 26 mas 2023 nan komin Sen Michèl de Latalay, depatman de Lartibonit, yon fwa li enfòme gen yon ekip sèvis ransèyneman la polis fwontalyè terrestre nan nò-ès ki konstitye nan lide pou kapab mennen operasyon sila a. Fòk nou raple ke. Plak imatrikilasyon inisyal veyikil sila li chanje, pi ranplase pa yon lòt ki pote nimewo GG 07 509, daprè endikasyon ki retrase pa GPS li te a mèt fwa lokalize nan vil Sen Michèl de Latalay. Nan kad operasyon sila, jij de pè sipleyan mèt Pedro Joseph te. vini pou kapab efektye konsta legal, li revele ke swivan tanperati motè lan, veyikil lan te abandone kèk minit avan arive ajan polifwon yo. Pnh la li menm plis detèmine pou kapab demantle rezo vòlè sila a antre La Repiblik Dominikèn e Ayiti. Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal la atravè seksyon odyovizyèl li prezante yon repòtaj sou arestasyon Kenòl Kapitèn alyas Kato, youn nan manm gang Kraze Baryè ki gen nan tèt li Vitelòm ki gen enplikasyon li nan asasina Marie Gauthier Francklin ak anlèvman mari l ki se Jean Francklin 2 sitwayen ayisyano-ameriken. An nou swiv. Aprè bandi yo te fin touye Marie Gauthier Franklin, 80 lane, boule kadav li epi kidnape mari viktim lan Jean Franklin nan dat 7 oktòb 2022 a nan Taba 68, lapolis t ap chèche tout moun ki te enplike nan zak sila. Jou ki te lendi 27 fevriye 2023 a, Selil kont anlèvman, yon antite nan dcpj, rive arete Joseph David alyas Ti Blan, manb aktif gang Kraze Baryè Vitelòm Inosan ap dirije. Jean Francklin, pandan yon parèd idantifikasyon sispè nan dcpj, te rive idantifye Ti Blan kòm youn nan moun ki t ap negosye ranson ak fanmi li nan espas yo te sekestre l la jouskaske li jwenn liberasyon li. Nan edisyon an. Vin la nan vandredi, nan samdi maten ou vini, nan odisyon yo t ap pase m, yo di m gen bagay yo te kondifye, yo di ke m te okouran ke m te nan. Paske yo te tout moun nan kay lan. Yo te rive idantifye kote nan negosyason an. Tout moun nan kay lan te chanje sim touswit apre bagay la fin pase a. Bagay la pase nan vandredi, nan samdi apremidi mesye Frenken rele m sou telefòn, yo menm ravisè yo. Lè yo rele mwen, yo di m, Kenòl, m konnen madanm ou renmen pye sa sou ou. Mwen nan men mesye yo. Fè tout sa k posib. Fè tout sa k posib. Di Jilbè fè tout sa k posib pou l libere w pito. Ki se Jilbè a? Jilbè se pitit mesye Franklin. L ap viv Ozetazini. Epi lè li rele, tout moun li rele m pa ka jwenn yo, se nimewo mwen sèlman ki te disponib. Paske lè m te di moun yo m pral chanje nimewo, yo menm yo te gentan fè sa, m pa t gentan fè sa. Epi lè l vin rele m sou li, m di m pral chanje nimewo, moun yo di non, yon fwa se nimewo la m konnen, se avè l m pale, kenbe nimewo a toujou. Kenòl Kapitèn, ki se moun ki t ap travay lakay viktim yo, apre zak la, t al kache nan vil Okay, nan depatman Sid peyi a. Nan kad pouswit ankèt la, ajan dcpj yo reyalize yon filati jiskaske yo rive mete anba kòd Kenòl sou Channmas la. Milot, ki bò gen yon dwayè sou bans? Sou chomè sa anfas nan kèk pati manm. Pale nou, apre ensidan an fin pase, sa w t al fè Okay? Apre ensidan fin pase m al Okay, mwen desann ka yon nyès mesye Pankèt ki rele Lilin. Li abite Klèsin 8. Nou fè 8 jou la. Sou sizyèm jou a, li rele m li di m konsa ke mari l rele manman l li di l konsa Li de 22 oktòb a nou jou. Ki gen moun. Sa w ta fè o kay depi di resan? Nan o kay m travay map tann fè gade. Ti blan, daprè enfòmasyon lapolis dispoze, gen enplikasyon prezime l nan asasina direktè akademi polis la, komisè divizyonè Arrington Rigaud, jou ki te vandredi 25 novanm pase a. Ti blan jwe tou wòl santinèl pou chèf gang Vitelòm, nan fè konnen, Nan kad menm dosye sa a, gen plizyè lòt moun dcpj ap chèche, tankou Stevenson Charles, Fanfan Jules epi Fania Julie. Ajan Lapolis Nasyonal Dayiti dejwe madi 28 mas la nan maten, li te 8 è konsa, yon tantativ kidnaping nan zòn Poste Marchand nan Pòtoprens. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, Yon polisye sòti blese nan kad operasyon sila. Bandi yo ki te kat abandone machin yo te ladann nan e jwe pye yo avèk zam nan men yo nan nivo Riyèl Jardin. Lapolis lanse yon sos bay popilasyon ki nan zòn sila yon mannyè pou kapab alète li nan 38 38 11 11 sou prezans tout endividi ki parèt sispèk, se sa yo fè konnen pou le moman. moun ki sible pa kidnapè yo sou kontwòl fòs lòd yo. Dam nan kote non li pa ankò revele li menm tou soti blese. Daprè Radyo Tele Karayib, dam sa anlve depi Dèlma e yon alèt lanse e ravichè yo menm lapolis t ap swiv yo jiskaske yo rive nan Pòs Marchan. Toujou nan sa ki konsène menm dosye sila, gen yon ajan lapolis nasyonal Dayiti ki mouri maten madi 28 mas 2023 nan lali komin Pòtoprens. Zak sa fèt devan antèn lapolis nan kafou Poste Marchand nan moman polisye viktim nan t ap eseye antre nan baz. Gen yon machin ki enplike nan ka anlèvman nan Dèlma, daprè sa nou kapab li. E selon sous yo, CRO li menm te mete yon alèt sou veyikil sila ki te an direksyon Centre Ville Pòtoprens nan nivo Dèlma 30. Rive nan Lali, gen yon patwouy lapolis ki entèveni pou kapab kontrenn ravisè yo abandone machin sila sou alèt. Sepandan, olye pou enfòme yerachi an, Pa rapò ak kesyon sila, polisye yo ki fè echwe ka anlèvman sila a eseye antre nan baz yo avèk machin sispèk la. Nan kafou Poste Marchand, yon lòt patwouy ki t ap siveye veyikil sispèk sila ouvè kout zam pandan yo inyore ke machin sa te deja entèsepte pa premye gwoup ki t ap patwouye nan zòn nan e se youn nan polisye yo ki t ap pilote machin sila griyèfman blese pa bal. Polisye sa ki tap kondwi machin sispèk sila al mouri nan lopital Medsen San Fwontyè daprè sa sous yo fè konnen. Rete avèk nou sou chanèl ou renmen anpil lan, nou pral tounen toutalè pou nou kapab pote plis enfòmasyon ba ou paske ou konnen RL se enfòmasyon 24 è sur 24 e 7 jou sur 7.